Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod. se la chen du momen. Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable boter bao oh, yon nouveau émission. Yon nouveau émission à l'allure euh, d'un journal, mais avec beaucoup de commentaires. C'est parti. Dwayen tribinal premyè enstans Pòtoprens lan fè chwa jij Mathieu Chanlatte pou enstwi dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Majistra eksperimante a deja travay sou plizyè dosye ki genyen anpil enpòtans pou larepiblik tankou dosye Dermalog epi afè ki opoze Sogener avèk leta ayisyen. 685 moun apreyande, 24 zam afe sezi e 12 veyikil konfiske. Sa se bilan operasyon lapolis mennen pou peryòd premye jiska dat. Bilan sa ki fè eta 16 bandi lapolis touye nan echanj 2 tir. Lapolis li menm repran kontwòl sou komisarya Martisan nan kad yon konferans pou laprès jounen madi an. Responsab pnh yo anonse ranfòsman patwouy polisyè nan nivo zòn sila e pèmèt popilasyon an vake libreman ak okipasyon li. Lapolis felisite tèt li tou pou travay ki reyalize pa bò kote polisye ki an pòs nan Martissant pou kapab fasilite repriz sikilasyon nan zòn sila. 12 moun mouri, 91 blese pou yon total 32 aksidan de la sikilasyon. ki anrejistre pa bò kote òganizasyon Stop Aksidan pou peryòd 2 pou rive 8 nan mwa sila a, Akayè, Klèsin, wout ayewopò Matisan 15, Kòniyon se pami zòn ki aksidan sa yo resanse. Plizyè òganizasyon sosyete sivil la tankou Kado, Nou se Dòval, Fòs Dèlma anvizaje kanpe devan ministè jistis ak sekirite piblik pou kapab egzije liberasyon prizonye politik yo pami yo depite Delma Tabar la, ansyen depite byen sur Arnel Belizaire epi pòte pawòl SPNH 17 Abelson Gwo Nèg ki li menm fèmen nan prizon depi kèk mwa. San n pa bliye tou n ap fè yon ti pale konsènan larive de Leo Messi nan vil Pari jounen jodi a. Vwala, ou gen yon ide de sa nou pral pale letan pou kapab respire e n ap tounen touswit. Yon lòt fwa, nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou tout enfòmasyon ki t ap domine aktyalite pandan jounen an. 685 moun apreyande, 24 zam afe sezi, 12 veyikil konfiske, sa se bilan operasyon lapolis mennen pou peryòd premye jiska dat donk premye jiyè. Asasina, anlèvman, sekestrasyon, vòl ame ame. Detounman machandiz se divès chaj yo kenbe kont moun yo arete yo daprè bilan sa a ki fè eta tou 16 prezime bandi ebyen lapolis touye nan echanj de tir. Plis detay avèk Marie Michelle Verrier pòte pawòl enstitisyon polisyè la. Gen 685 moun lapolis rive pwosede avèk arestasyon yo. Genyen 24 zam ki rive sezi. Genyen 12 veyikil ki sezi. Gen 19 timoun ke lapolis rive jwenn y ap travèse fwontyè a avèk yo e gen 11 arestasyon ki rive fèt pou pandan y ap travèse avèk 19 timoun sa yo. Genyen 16 bandi ki rive stope. Genyen 8 moun ki rive lèche. Pou aktivite ki gen rapò avèk Direksyon Depatmantal Wès 1, nan dat 25 jiyè, gen arestasyon Smay Paul, se nan Kèskòf ke lapolis rive pwosede avèk arestasyon mesye sa a, kote yo te jwenn zam lapolis nan men mesye sa a e yo rive pwosede avèk arestasyon li, kounye a l ap reponn kesyon lapolis. e li gen pou li defere lajistis pou al bay plis esplikasyon pou l di sa zam sa a t ap fè nan men l paske zam sa a se te pwopriyete Polis Nasyonal Dayiti. Genyen Ganou Cadesten nan Christophe Chanel, Carrefour, lapolis rive pwosede avèk arestasyon li pou menm dosye sa a kote yo jwenn zam lapolis nan men l tou. Li pral genyen pou l reponn kesyon lajistis pou zam sa a yo te jwenn nan men l e l pa t gen dwa pou zam sa a nan men l. Genyen arestasyon Jean Sylvestre Adras Camille nan dat 26 jiyè, lapolis nan Leyogàn rive pwosede avèk arestasyon mesye sa. Mesye sa yo arete li pou asasina polisye Cadafy. Gen moun nan popilasyon an ki denonse l, yo di l se youn nan pami bandi ki te rive asasinen polisye sa a e lapolis rive pwosede avèk arestasyon l. Nan dat 29 jiyè, yo defere nan pakè Pierre Nickelson, Jerry Jeronette, Francky Prophète, Jean Maudlaire Valcin, Fritzner Jean Louis Moun sa yo, lapolis rive pwosede a entèpelasyon yo e yo deja defere nan pakè, kote moun sa yo te enplike nan asasina 3 polisye ki te fèt nan soukomisarya Lasalin. Nou sonje nan dat 5 pou rive 6 jwen, te gen 3 polisye ki te rive pèdi lavi yo nan zòn sa a e lapolis pwosede arestasyon moun sa yo nou sot site la a e yo deja defere. Men zen an, lapolis reprann kontwòl soukomisarya Matisan si n ka kwè pòt pawòl pnh la ki a anonse ranfòsman patwouy polisyè nan nivo aks woutye sila a yon mannyè pou kapab pèmèt popilasyon an vake libreman ak aktivite li. Daprè Marie Michelle Verrier, lapolis pete anpil kout bal avèk mesye sa yo. Mesye sa yo yo menm ki te tou pre komisarya a yo nan kachèt yon mannyè pou kapab gen kontwòl lapolis men fò n di ke nan kad batay sila a, gen yon polisye udmo sin ka gade byen mesye bandi yo enben bay misye yon bal la si misye pat genyen yon jile pa bal ebyen yo tap rache pwatrin misye bal la li fè yon gwo tou ebyen li chire jile pa bal la e polisye a li menm li pran bal men yo te kouri vit avèk li lopital e pou lenstan eta sante li stab li deja lakay li. Daprè Marie Michelle Verrier, bon fò n di ke nan kad batay sila, ebyen polisye yo daprè sa otorite yo fè konnen yo repran kontwòl komisarya a yon mannyè pou kapab gen kontwòl tout bandi e yo sanse refoule bandi yo pou ale pi lwen e nan kad batay sila ta sanble genyen 2 bandi ki bre dlo bouch yo. Toujou nan aktyalite sila, pòt pawòl pnh la li menm fè konnen dosye ki gen awè ak asasina prezidan Jovenel Moïse la li transfere nan kabinè enstriksyon semèn pase a. Se yon rapò 5 tòm akonpanye ak yon rezime 124 paj ki elabore aprè odisyon 44 endividi pami yo 18 kolonbyen ki entèpele nan kad dosye sila daprè enspektris polis lan, Madam Verrier ki li menm tou enimere divès pyès a konviksyon ki akonpanye dokiman sila fè mansyon 61 zam afe, pami yo 11 fizi otomatik, 48480 dola ameriken epi 117475 goud yo jwenn. Plizyè òganizasyon nan sosyete sivil la, pami yo Kado, Nou Se Dorval ak Fòs Dèlma, anonse yon sit-in pou jounen madi a devan lokal Ministè Jistis ak Sekirite Piblik pou kapab egzije liberasyon prizonye politik yo pami yo Anel Belize ak Abelson Gwo Nèg. Responsab strikti sila yo denonse le fèt ke prizonye yo pa janm pase devan jij natirèl yo alòske yo an detansyon depi plizyè mwa. Yo denonse nan sans sa fenomèn ensekirite a ki pa sispann fè viktim nan mitan popilasyon ayisyèn nan pandan yo mande demisyon responsab enstitisyon sa yo ki genyen pou misyon garanti sekirite popilasyon an. Repòtaj avèk youn nan konfrè nou nan Radyo Teleskop. Aprè plizyè tantativ jidisyè san rezilta, responsab Kolektif Avoka k ap Defann Dwa Moun yo antann itilize yon lòt estrateji nan lide pou fasilite prizonye politik yo jwenn liberasyon yo. Se nan sans sa a, Responsab estrikti sila yo òganize konferans pou laprès sa a jounen madi a kote yo anonse y ap òganize nan tèt kole ak plizyè estrikti sendikal ak sosyete sivil yon sitin devan lokal ministè jistis ak sekirite piblik la demen madi a, daprè Isrwick Théophin Ki se pòt pawòl nou se Dorval. Men nap di komisyon dankèt sa a lap fè yon sèl travay, lap fèl pou Monferrier Dorval, lap fèl pou Grégory Saint Hilaire, lap fèl pou Eveline Sincère, lap fèl pou ansanm de lòt moun, Antoinette Duclaire, Diego Charles, moun sa yo yo te tonbe avan Jovenel, ebyen fòk ankèt la fèt dabò pou yo e answit poul fè pou Jovenel Moïse, paske Jovenel Moïse te youn nan moun ki te la pou garanti sekirite popilasyon ayisyèn nan. Ebyen, se nan objektif sa a nou vin jounen jodi a devan laprès pou ke nou mande popilasyon an, nou pa kapab rete endiferan pa rapò avèk krim sa yo k ap fèt nan sosyete a e nou mande pou yo pote kole nan. Gwo sitin sa nap reyalize demen si Dye vle a 10 zè tapan devan ministè de la jistis pou nou al egzije liberasyon san kondisyon prizonye politik yo e jistis pou tout moun ki tonbe anba rejim kriminèl phtk. Mouvman pwotestasyon sa yo parèt endispansab nan kad batay pou libere prizonye politik yo, daprè mèt Arnel Remy, Sepandan avoka militan an montre li gen tèt li sou zepòl li, nan sans sa a, li kwè se sèl yon akò politik k ap pèmèt prizonye politik yo bsòti nan penitansye nasyonal akòz, daprè sa l kontinye pou l di, kriz enstitisyonèl peyi a ap fè fas dènye tan sa yo. Nou menm nou fè sit-in nan, se pou n atire atansyon chak aktè. Chak politisyen vin di yo ke sèl fason pou Arnel Belizaire, Kilik, Pierre Semelus, Paul Joanel, Babas, Abelson Bonheur, Renald Courtois deyò, se yon akò politik. Kèlkeswa nèg, kèlkeswa politisyen, kèlkeswa prezidan ki pral vin prezidan tranzisyon an la ki bezwen pran rèn peyi an, si li vle ke Kado ba l benediksyon l, si l vle ke Nouse Dorval ba l benediksyon l, Mais de tous les prisonniers, généralement quelques. Dosye ki gen pou wè ak fenomèn ensekirite a te touche tou nan kad konferans pou laprès sila. Pòt pawòl Kado a, Mèt Arnel Remy, denonse klima ensekirite k ap taye banda depi plizyè mwa nan antre sid kapital la, patikilyèman nan Matisan, kote popilasyon sivil la k ap frekante zòn sila pa sispann tonbe anba bal bandi san fwa ni lwa, Daprè sa l di. Poukisa ti bebe sa a ki mouri nan vant manman l lan pa t ka gen sekirite? Kot dirijan yo? Kisa dirijan ap fè? Èske DG Léon Charles alèz lè l leve chak maten l pral travay li di l pral nan biwo l? Èske minis jistis lan, èske minis enteryè alèz pou yo di yo pral travay le maten? Tandiske nou konnen Matisan envivab, inaksesib. Moun Matisan bouke! Nan nivo kado Collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, nou se Dorval, Mèt Arnel Rémy, Blòk Popilè Nasyonal, nou lanse, nou kriye os, non m pap di nou kriye, nou lanse, an n di, nou tire la sonnette d'alarme pou n di ke moun Martissant yo, yo pa gen vwa, n ap pale pou yo. Moun Fontamara yo pa gen vwa, n ap pale pou yo. Yo bezwen sekirite. Yo bezwen viv tankou moun. E m ap adrese m a dirijan yo, notamman minis jistis, eksetera, minis enteryè, sekretè deta. Èske w alèz? Kòb w ap touye chak mwa pou manje l? Èske w alèz? Pèdiyèm ke w ap touye chak mwa pou gaspiye l? Èske machin w ap woule an, èske w alèz ladan l? Lè w ap gade, lè w ap tande nouvèl chak maten, ti bebe sa a, ki pran bal bò dèyè, k mouri. Madanm sa a, ke trip li sòti a. N ap di otorite konsène yo. Tout ayisyen se moun yo ye. Ba yo sekirite, paske le dwa a la sekirite, le dwa a la vi, son dè dwa ineran a la pèsòn imèn, e viv le respè de la libète endividyèl, viv le dwa a la sekirite. Machin ensekirite sa a pote ale sou wout li nan wikenn nan, avoka bawo Pòtoprens lan, Mèt Robinson Louis, ki daprè enfòmasyon yo, te sot fè yon tranzaksyon labank. Nan sans sa, Mèt Iswick egzije bawo a Mennen yon bon jan ankèt pou detèmine moun ki enplike nan krim sila. N ap denonse e n ap lanse yon mizangad avèk tout otorite òdinal onivo Bawo de Pòtoprens e onivo Federasyon dè Bawo. Nou genyen resamman la a Mèt Roubèson Lwi ki sot fè yon tranzaksyon nan yon bank nan kapital la, Pandan l ap antre lakay li, yo asasinen l. Mwen menm antanke manb komisyon pwoteksyon dè zavoka o nivo de la jiridiksyon de Pòtoprens, nou te rann nou lakay fanmi an. Ebyen fanmi an li debousole, fanmi an pa kapab kenbe paske Roberson Louis se te li menm ki te chèf fanmi lan, se li menm ki te responsab fanmi lan, ebyen jounen jodi a yo asasinen l paske l te sot fè yon tranzaksyon de mil dola ameriken, ebyen nou mande pou Bawo a pran responsablite l, pou Federasyon dè Bawo pran responsablite l pou ke yo mennen yon ankèt seryez onivo labank lan pou yo wè ki konpòteman ajan bankè yo te genyen, pou yo mennen ankèt onivo de dcpj pou yo kapab enstwi dosye sa a e ke pou Mèt Roberson Louis li menm li twouve jistis avoka yo viktim twòp, batonye nou tonbe, avoka ap tonbe de manyè sistematik, ebyen nou menm nou denonse sa e nou mande pou otorite yo pran responsabilite yo. Et voilà pour refermer page nationale actualité 1. Hein. 12 morts, 91 blessés pour en total 32 accidents circulation euh, qui fait à partir 2 pour arriver 8 mois si là d'après dernier bilan communiqué par bon côté organisation Stop Accident, Akaye, Clessine, Route Aéroport, Marty 115, Cornillon, Fonparizyen, Gran Rivyè di Nò, Tomond, Leyogàn, Tigwav se pami zòn kote aksidan sa yo fèt, daprè Doktè Cassandra Jean François, Direktris Egzekitiv Sèvis Teknik ak Operasyonèl pou Palye ak Aksidan, mande otorite yo nan leta pou kapab pran responsabilite yo yon mannyè pou kapab rive redui fenomèn sa sou vwa piblik la. La star du FC Barcelone, qui lui même quittait l'équipe Silla direction le Paris Saint-Germain. Hier, on avait vu Messi en larmes puisque ak ekip Blaugrana a pou mande li pou ipoteke byen li pou 50 ane anviwon, ben sa na pa plu ditou ak responsab foutbòl Barcelone yo, vwala poukwa ebyen Messi retwouve li nan obligasyon pou kapab kite klub sila. Hier ebyen il a pris la parole, c'est avec de larmes aux yeux ebyen nou ta kapab di a chak fwa pou yon jwè kite yon ekip, yon ekip. Ansanm avèk li, li gen yon lyen prèsk enseparab la m ta kapab di paske pase prèsk 20 tan nan yon klèb e il a tout ranpòte avèk le FC Barcelone. Se nan ekip sa li pran 6 balon dò, se nan ekip sa li gen chans ise plizyè lig dè chanpyon, plizyè koup despany, plizyè koup dè klèb, ben an tou ka Messi ale e li rive nou ta kapab di nan vil Paris. Eh, eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% de plus, c'est es mentira. Eh, fue lo que pasó y hicimos todo lo posible y no se pudo. Au même moment, à l'extérieur du stade barcelonais, des centaines de supporters sont venus dire au revoir au prodige argentin. Et eh bien voilà, c'est une nouvelle émission, on peut appeler ça hors format. Les news avec autant de commentaires, je crois que ça va vous plaire. Merci beaucoup la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.